Medam mesye imaj sa nap gade la nou devan lopital jeneral nan vil okay apre tranbleman de tè la ki te pase samdi 14 out la nan 8 è 30 nan maten yè swa. se lundi ebyen eh yon siklòn rive sou okay li te ka nan 8 è konsa depi siklòn nan rive sou vil la ebyen eh madam mesye anpil van anpil lapli tonbe nan moman nap pale la nou devan lopital jeneral la imaj sa nap gade la se dlo ki anvayi dlo anvayi vil la. Kidonk, moun pa ka travèse a pye san ou pa foure pye w nan dlo a. Jan n ap gade la a, se dlo. Se dlo, se dlo, se dlo ki anvayi vil la konsa, madam, mesye. N ap gade la a, se dlo. Dlo ki anvayi, anvayi santre vil la la a. Okay anba dlo. Kesyon k ap poze, si lapli sa a kontinye tonbe, èske p ap genyen pi gwo dega madam mesye paske tè a fann de tanzantan gen ti replik yèswa pandan lapli ap tonbe gwo van ebyen tè a tou te kontinye souke kòl madam mesye men sitiyasyon okay nan moman la lapli ap tonbe jiskaprezan van pa janm sispann soufle. e vil la kòmanse pran dlo. Okay anba move tan. Siklòn nan ap frape trè fò Okay nan moman la. Ça c'est situation. Ok, madame, monsieur. Voilà, Madame, Monsieur Okai, toujours en bas mauvais temps. Aprè yon tranbleman de tè, ebyen Okay anba yon siklòn. Moun sa yo n ap gade la a, se moun ki te kouche nan lakou lopital la. Gen anpil, te gen anpil dout pou siklòn sa a ki ta pral rive sou Okay. Kesyon ki t ap poze, si siklòn sa a te rive pran moun sa yo ki gen pye kase, ponyèt kase, ren yo bloke nan lakou lopital la, kòman bagay la ta. Ye madam mesye. Malgre gen anpil moun ki tap pale yo te di gen èd ki deja nan wout malerezman èd yo poko rive pa gen tant yo oblije anpile tout moun sa yo nou wè la anndan lopital la malgre tè a pa janm sispann souke malgre nan liy lopital la fann. E dlo deja anvayi ozanviwon de lopital la madam mesye. Nan moman nap pale a la, nou egzatteman nan lopital jeneral ki nan vil Okay madam mesye.